Bonjou, bonswa la famiy, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Jodi a se dimanch 19 mars 2023. Son non se Vitelom Innocent. Le vwasi. La signature peut dire quelque chose. Men sa fason d'agir di et prouve le contraire. Vitelom Innocent, m ta kapab di te kòmanse nan stad yon ti bandi pwèl pete. Par le simple fait que isit nan peyi d'Haiti nenpòt nèg ka blofe leta. Ou byen lè w wè yon bandi kanpe, li pa yon bandi ki se yon pitimi san gadò. Li se yon bandi ki gen moun dèyè l. Li se yon bandi ki genyen branch li ki rive lwen. Li se yon bandi ke anpil moun kotwaye. M'ap di nou sa. Lorske j'ai réalisé ma première émission concernant Vite l'homme. Ce même Vite l'homme a eu à appeler un de mes collègues pour lui dire Écoutez, est-ce que vous pouvez faire passer ce message à RL Prod pour lui dire que je ne suis pas un bandit Il me dit Ok. Journaliste Larelé me dit Mais ça Vite l'homme dit Il dit pas bandit. Il me dit Ok, on verra. Epi nap swiv. Nou la nou la. Paske Vitelhomme te selman ap fonksyone. Sou non envestisè. Epi lè. Nou pral wè Vitelhomme. Paske Vitelhomme vin. Genyen. Yon liyezon avèk nèg 400 mawozo. Alo eske. Nan kad liyezon sa. Vitelhomme te kapab toujou rete diskrè. Ebyen, pandan fineray kèk bandi lapolis te touye, nou ta pral gen chans wè Vitelòm sa bò kote yon moun ki rele Lanmò San Jou. Kote Lanmò San Jou ap pase Vitelòm lòd, nou di a, finalman, Vitelòm se bandi. Men m te toujou di nou yon bagay, bandi ki sòt la, bandi ki pa al lekòl la, pa egzanp, nèg ki pa ka menm ekri non l lan, li pa fin reprezante yon danje. Dayè li prèske danje pou pwòp tèt li paske nenpòt moun ka fè l fè yon grimas. Nenpòt moun ka twonpe li. Yo ka fè l al pote boure nan yon batay mal, li tonbe. Men lè w wè nèg la, li pase sou ban lekòl. Menm se yon vye bout katriyèm li fè, li kapab fè yon ti reflechi. Ey! Fèt atansyon. Li danje anpil. Konprann byen wi. Kounya la a, tout moun dakò Vitelòm bandi e menm Vitelòm sa tou l dakò li se bandi. Kòm ann Ayiti lè nèg bandi, anpil fwa w konn konpoze a leta. E sa a wi. Anpil fwa lè nèg yo bandi konsa, yo konpoze ak leta. Paske Vitelòm fè anpil deklarasyon. Vitelòm fè deklarasyon konsènan Leon Charles. Vitelòm fè 2 deklarasyon konsènan Jean Ronel Senatus. Vitelòm fè 2 deklarasyon konsènan sdp sa menm se tèt chaje. E Vitelòm di ke li menm li konn konkokte a nèg yo pou fè yon seri de bagay. Li pa ka fin fè tou sa epi jounen jodi a la pou ke yo voye l jete nan yon kwen. E sa ri Vitelòm di. Eske sa kap pase la yo son espès de revandikasyon Vitelòm vle pou ke leta li menm li pran? Paske lè yon nèg wap mache pran zòn, ou mache pran preske tout zòn ki genyen. Premyèman m konnen ke bandi yo toujou renmen etann teritwa yo. Men, m pa konnen, gon lòt bagay dè sa. Fòk nou di ke, avan yè, te gen yon sitiyasyon nan Malik. M pral eksplike nou wi. Anpil moun, nou wè kap vann gaz atè a, fò nou, yon ti jan pè yo. Bay mwen menm kounya la fò m di reyalite a jan li a. M di verite a jan li a. Anpil nèg nou wè kap vann gaz atè a, anpil nèg tou ki chofè moto, yo se antèn bandi. Genyen yon sitwayen k ap vann gaz nan Malik. Polisye yo gen antèn sou li kòmkwa misye se youn nan nèg k ap veye e k ap pran enfòmasyon pou Vitelòm. E polisye yo touye misye, yo mete dife sou li. Reprezay! Paske nèg yo pral pote boure, nèg Vitelhomme yo pral vini, y ap pote boure e nou pral wè ki sa k pase. Paske nèg yo vini, yo boule plizyè machin, yo boule kay yon jounalis. Madanm jounalis sa ak pitit li, yo evanouyi anba kout bal. Si se pa bon vwazen bon kè, ebyen jounalis Cossy Roosevelt te kapab pèdi madanm ni ak pitit li. Sa rete la yo fin fè krim sa a. Yo ale! Ebyen fò n di ke yè, sitiyasyon an te pi tris toujou o nivo de zòn Malik, zòn Dyèg. Ebyen, depi nan aprè midi, nèg yo moute anlè a la, y ap frape. Men bagay la ta pral rèd nan zòn senkè, sizè di swa. O pwen ke gen yon polisye. Misye pran bal anlè a. E, yo kouri al avèk li nan Bernamez. Men misye pa pran bal nan pati anlè li. Misye blese, yo kouri al avèk li lopital pou wè si yo ta kapab chape li. Kounya la, mwen menm, pou sa m tande k ap pase anlè a, paske yèswa, il etè nevè, Ou tande bobobobobobobobobobou! E kiyès k ap frape souple? Se de nèg ki fè pati baz Vitelòm. E lè nèg sa yo pote boure, yo sovaj. Konprann byen wi! Lè nèg sa yo pote boure, yo sovaj. Kounye a la ou oblije poze tèt ou kesyon pou w mande Bondye, Poukisa w pran tan konsa? Ou wè peyi sa, mwen m pap ba nou manti. Si son goudou goudou pou pase, pou peyi a ranje, ke li pase. Paske sa k genyen la o mwen son katastrof ki pou fè nou rekomanse a zero. Paske leta pa kapab, leta nan enkapasite. Ou byen leta nan konplisite, sa la koz li nan enkapasite. Imajine ou! Dan la sware, sitwayen yo pou yo dòmi, yo oblije ap frape kaswòl, gode, tou sa yo jwenn, yon mannyè, se kòm si m ta kapab di pou mete zòn nan cho, epi pou bandi a deja konnen, a sa son zòn ki cho, yo pa bezwen antre ladan. Kèt mesye! Ariel Henry, afè lame a se jwèt! Se rans. Anpil moun fè de komantè. Ou wè m gen zanmi m frèch ki di ke afè popilasyon pou kanpe, pou goumen ak bandi an, sa se radòt. Men ban m di w yon bagay frèch. Sa leta ap fè? Leta p ap fè anyen non. Leta p ap fè anyen serye. Mwen lè m di popilasyon an bonè, gon jan pou konprann ni tou. Se pa popilasyon ki a de bra balanse an. Paske les policiers ils font partie de la population Banm di w yon bagay frè m Mwen m toujou ap di polisye yo sa Retire tèt nou nan gang nan Paske nou wè sa k ap fèt jounen jodi a la Lè gang ap anvayi zòn Yo p ap bezwen konnen si w te gen ti frè ti sè Manman matant nan zòn nan y ap vini Tout moun ap pran bal Y ap lave tout moun Kounye a la Se kò pou nou fè pou n antann nou Pou nou jere zòn Se zòn pou n jere. Ariel la, Ariel pap di anyen. Se fake. Ariel sou fake. Ou konprann? Lè moral nou ba konsa, lè nou pa kab fè anyen, ebyen fòk nou fon chwa. Fòk nou fon chwa. Paske mwen menm pou sa m tap tande yè swa la. Sa nèg Vitelhomme yo fè. E sa yo gen nan plan yo pou yo fè. Ah non mèt di kapital la nou bay li. Mwen banm di w yon bagay frè m. Nèg yo pa lwen rive nan zòn mwen. Tande byen wi sa map di nou an. Yo pa lwen rive nan zòn mwen. Men kite m di w frèch la papa. Mwen menm m pa lwen avan yo rive a. Map gentan jwe pyem. Menm map retounen diw sa ankò brother. Si se pou kotem prale a pou yon nèg ka konprann ou metem deyò nan potoprens mal chache yon ti zòn andeyò m rete. Men banm diw yon bagay souw konprann kotem rete al ka nan kalandriyew ann parye. Paske se potoprens nap kraze, kraze potoprens. M pral chache yon ti kote la, byen lwen, nan nò, oubyen nan sid peyi an. M al respire. Lè sa a, moun mèt pa tande m, m pa nui. Men apre dizan, y a tande gen yon nèg ki te sou rezo, moun te renmen n anpil, ki t ap bay enfòmasyon, epi sitiyasyon peyi lakòz li pa kapab fonksyone Ankò. Men ekoute, kote l al rete a tou, li vle fè yon veritab revolisyon nan blòk sila. Konpranne byen. Mesaj sa a, fò m di nou byen, m pale a Vitelòm. Mwen voye mesaj ba li a plizyè repriz. Pou m di Vitelòm, jan w ap aji a la a, ou p ap aji an moun menm. Paske. Si w vle jere yon pwoblèm avèk Ariel, ke ou jere l avèk Ariel paske se ou menm ki konn ap bose ansanm avèk yo. Se sa w konn di. Se ou menm ki konn ap fè batay pou yo. Se ou menm ki konn ap negosye pou yo. Jounen jodi a la, si w bezwen met pye sou kou yo, ou konn tout sa pou fè. Men ban m di w yon bagay. Anvayi yon zòn, sou pretèks ke zòn sa a ta gen bandi, m pa konnen, oubyen ta gen polisye ki ap kanpe pou batay anfas ou. e kiyès ki veritab viktim nan? Se popilasyon an. Se moun sa yo machin yo boule. Nou fè ekzaksyon. N ap kontinye fè ekzaksyon. Ou wè jan sa pa dous lè w gen yon sòlda k mouri? Ebyen se konsa tou li pa dous lè w mete dlo nan je anpil moun, ou pase Pènye ou kraze l plat, ou pase nan Metivye, Gwochan, Bwalendi, ou fè ravaj. Men kounya wap kraze Malik, wap kraze Dyeg. Ou pa janm di tèt ou anyen. Em, fòm ka pale avè nou. Fòm ka pale avèk nou paske nou pa dyab. E menm lè nou ta lisifè, aparaman gen moun ki kanpe pou pale a lisifè. Men mesye, di tèt nou ke sak genyen an se pa pèp la. E pa pèp la k fè nou pran zam. Se pa pèp la k mete n nan sitiyasyon sa. Se pa pèp la ki lakòz peyi a konsa. Men se otorite yo, dirijan yo. Vitelòm, ou wè tout sa w ap fè la a? M konnen ou gen anpil pouvwa, ou gen anpil fòs. Tanpri souple, fè yon jan w mete pye w atè a rive nan Channmas la, al chache pran palè a. Èske w wè sa m di w lan? Se sa a pou w fè. Se pa nan bagay batay, al kraze zòn, al mete dife nan zòn, al boule moun. Non! Reflechi! Reflechi, reflechi, paske sa nap fè la yo se kraze nap kraze peyi a nèt. Antouka mèsi la fami kòm toujou un maksimòm de kòmantè, un maksimòm de pataj. Mwen di ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay epi aprè kèskon di a la pwochèn.